Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. N ap eseye fè efò anba lafyèv la paske nou p ap kouche ba li. E lafyèv sa a m santi son epidemi li ye, ebyen n ap goumen jiska la dènyè gout de san. Anplis de sa fò n di ke bon, gon ti grip tou ki sou wout pou vini men nou fè prevansyon e n ap goumen kont li. Alò. Fò m di nou byen ke jodi a se 2 desanm 2022. E ane sila rete 9 jou pou li kaba. Nou prale an 2023. Nou konnen a chak fwa ke fen ane rive, se petèt yon moman pou chak grenn moun poze tèt yo ansanble de kestyon. Paske e kant se fen ane, ou ta toujou anvi di tèt ou ke ben ekoute se yon lòt ane ki pral vini, se tranzisyon. Kisa m te fè an tèm de bilan? Men pou chak grenn ayisyen ki nan peyi sila ou kapab poze tèt ou kesyon pou dir ke waw ane 2022 an se te vrèman trist sou le plan ekonomik, sou le plan sekiritè, sou le plan sosyal e nan tout domèn yo m ta kapab di se te katastrofik. Ben wi e. Kounye a w ap poze tèt ou kesyon pou w di, ki sa m pral fè an 2023? Paske peyi sa a, nèg yo pa ban m chans pou m fè anyen serye ladan li. Tout jèn ki ap fè efò nan peyi sila, ebyen se kòm si se yon tou w ap kreze pou w foure tèt ou. Bagay yo grav. Antouka se nou menm, malgre bagay yo difisil men ekoute, fò nou fè dèzefò. Fò nou. Nan mwa desanm sila a, nou vle ede kèk moun. Dèjò nan difikilte e moun ki nan Pòtoprens tou ki nan zòn defavorize yo. Pa egzanp, lè w pran yon seri de moun ki rete nan Vilaj de Dye, ou pran moun ki rete nan Gran Ravin, ou pran moun ki rete nan Site Solèy. Sa nou jwenn, n ap voye ba yo. Kounye a w pral mande tèt ou, kòman moun sa yo ap fè jwenn èd sa yo? Ebyen ekoute, nou genyen de pwòch ki yo menm sur plas. Pa egzanp, si m pran. zòn kote m te rete. M gen moun la ki toujou byen avè m. Si m pran zòn Site Solèy la an jeneral, m gen anpil zanmi la. E nou menm nou konn ale tou. Petèt gen yon seri de zòn nou pap riske pou nou al pote èd la. Men nou kapab parèt nan zòn nan nou bay entèmedyè lan èd lan li menm pou l bay li an retou paske si nou nan al bay èd epi pawòl la pral pale di rèl prod ap bay èd nan tèl zòn kounye a la sila yo ki pa renmen w nan kapab parèt epi yo di bon n ap tou regle afè nou ak misye bon antouka voye sa nou kapab nou mete yon nimewo pou sila yo ki an Ayiti ki ta vle ede chase nimewo kapab jwenn nou pa moncash. Ok e Numero moncash la nou wè li se 48 48 78 04 epi pou tout moun ki nan entènasyonal la ki ta vle fè transfè ki ta vle voye eee par yon numero kont ebyen nou mete numero kont lan pou ou men ou kapab rele nou tou pou jwenn plis enfòmasyon si wap fè transfè oubyen si wap voye sa w gen nan numero kont. C'est renforcer renforcer la rivière. Ou pas besoin en pile. Mais le peu qu'il soit, la fait qui choye. Allez, c'est parti pour les infos. Le groupe Sogebank décide de fermer les comptes de Jean-Henri Seyan après les sanctions canadiennes contre lex En réaction, Maître Seyan dénonce cette disposition. Entre-temps, eh bien, Fò n di ke bagay la vrèman difisil. An nou eseye kontakte responsab bank yo pou n ta wè si se vre paske e de plizyè enfòmasyon sa li t ap sikile atravè lè rezo sosyo kòm kwa yo ta mete yon ti bagay sou Jean Henry Céant nan peyi Dayiti. Li t ap bon konsa. Li t ap bon. Men gen yon lòt nouvèl. Lòt nouvèl la se ke mwen je kwa ke sa va ètr yon kou dur pou John Colem Morvan, Joel Khaoli dcpj, pou detansyon ilegal zam de gè ak minisyon, swit ak enfòmasyon ki ta fè kwè gen yon kagezon dwòg ki te debake nan Marigo pou Joel Khaoli gen yon ekip ki an detachman nan BLTS ak dcpj ki akonpanye ak gad kot ki te depeche nan Jakmèl yon mannyè pou kapab al pèkizisyone plizyè espas nan jiridiksyon Jakmèl la. Pami yo. Joel Kaole te gentan pase nan dcpj. Bon Morvan jèt pou ou eske Joel Kaole byen libere oubyen eske Joel Kaole mal libere? N ap swiv. Enfòmasyon konsènan Site Solèy, Genyen 2 moun ki mouri nan Site Solèy yè. Sa pase nan zòn midi. Mwen te la tande. Mwen te la. E mesye banm di nou. Tout otan RL prod sou rezo sosyo gon seri de krim piga nou janm fè yo nan site a. Depi nou fè krim sa yo yap toujou vin jwenn mwen. E mwen dezole pou nou. Gon chèf gang ki nan je nèf. M fè plizyè emisyon sou li deja. E mwen mande Isca pou fon pale avèk misye paske nèg sa li menm menm rad sou kòl li vòlè. Menm pwòp fanmi l li touye. Mesye sa a m kwè li rele dwèt dous. M ap vini sou li pi devan. Tande byen sa k pase a. Genyen 2 jenn gason ki te sou moto. Polisye bim yo kanpe nèg yo. Yo pa kanpe. Men Tande byen wi! Nèg yo ta tire nan direksyon polisye yo. Ebyen, apre sa nèg yo vin pran direksyon Kafou Vensan. Pase pa baryè fè. Tande byen, genyen nèg je nèf yo ki te nan zòn tè nwa. Yo tande katouch. Tout nèg ki nan va boulva ameriken an gen tan pran dispozisyon. Ebyen, mesye yo pèdi polisye yo. N ap pale de nèg ki t al fè zak yo. Yo monte yon kamyon siman, ebyen yo gentan jete yo. Kounye a men sa k pral pase, te gen 2 jenn gason ankò ki te sou moto ki wè aksyon an. Tande byen wi! Yo kouri kite moto a, yo rantre nan yon riyèl pandan aksyon an fin pase. Mesye yo pral pran moto a, ebyen genyen kèk nèg je nèf ki parèt. Sou ti jenn gason sa yo. Yo di se yo ki vòlè. Atchè! Gen youn nan mesye yo ki di, Mwen pa vòlè. Mwen rekonèt Alamòd. Misye se chèf betrez. Ebyen, Alamòd di mesye yo, Pa tiye piti a. Piti a pa vòlè. Piti a di nèg yo, Mwen fèk tèmine etid mwen. Se nan lekòl kretyenn lan. Mwen te lekòl. Ebyen fò m di nou byen ke pandan Alamòd ap pale ak nèg yo, nèg yo te anvi pwente sou Alamòd. Men tou sa se paske nèg yo di yo rekonèt Alamòd. Epi tou liy baryè fè a nan blòk B13 lan se sou kontwòl Alamòd li ye. Ebyen ti Enso parèt. Li rale piti a, li ba l yon bal tèt. Sa w tande a? Chen an gentan vini. Alcindor gentan vini. Ti Katel gentan met pye l atè tou. Nèg yo sakrifye 2 ti jenn gason yo ak bal. Ebyen fò m di nou byen ke nan pete bal, gen yon bal ki frape nan mi an ki al frape bò vant chen mechan. Alamòd tou vire, li chita nan baz li. Ebyen, bò twazè a, pral gen anpil pale anpil sou dosye ti mesye sa yo. Bò twazè aprèmidi, pou jan nèg yo tire ti jèn sa a. Paske, ti mesye yo, yo pa vòlè, daprè sa moun nan zòn nan fè konnen. Mesye yo tèlman wè bagay la lèd, yo pran piti yo, yo boule yo. Pou anpil moun ki konn zòn sa a. Nan zòn yo rele kokorat la, zòn Twitye a. Tèt chaje. Nan wè foto youn nan piti yo. Yon ti jèn. Men kòman moun ap mouri nan Site Solèy nan yon fason abitrè, ilegal. Sa vle di, e m pral di nou pi devan, nèg ki fè aksyon yo, nèg ki t al te vòlè gaz la, se nèg Jenèf wi. E dwèt dous wi. Dwèt dous al te vòlè. Kou a pa pase, li tire sou lapolis, apre sa li ale, kounya la, dwèt dous se sòlda je nèf. Kounya, men sa k vin pase an retou. Se tris, enhen! Kounya la, an n di tèt nou ke sa k fè nèg yo gen lè touye piti a, se paske nèg yo pa respekte alamòd. E yo pa ba l respè paske alamòd te di mesye pa touye piti an. E se paske an 2018. Lè batay la te fèk demare, Alamòd pa t alye nèg plenn lan. Li te alye Gabriyèl. Ebyen, se anpil presyon ki fè Alamòd vin poze l paske nèg yo te vle touye l. Ebyen, Alamòd oblije repliye, li vin alèz ak nèg yo. Men, nèg yo toujou vle pou Alamòd al nan gè. Alamòd pa janm ale. Ebyen, se tout rezon sa yo ki fè Pitya pèdi lavi l paske li di li rekonèt alamòd e nèg yo pa gen ankenn respè pou alamòd. Tande byen, pandan m ap pale de dosye sa fò m di nou ke avoka ki sou dosye Danov lan li fè bak, komisè a repliye sa k te bezwen pran kòb pou libere Danov lan paske dosye a te gentan sou rezo sosyo, dosye a te gentan pale sou RL prod. N ap tounen sou menm kesyon sa. Tande byen, sa k pase nan site a m panse ke fòk Babekyou. Fok Isca, fok chen an chita ansanm paske se neg sa yo ki 3 gwo tet nan site a. Genyen tou Koman il s'appelle Tayson, Matyas. Fok nou fon chita pou nou konprann sa kap pase nan site a. Men sak ki konsène la plenn li plis konsène Isca. Paske se Isca ki li menm m ta kapab di kwafe. Tout nèg sa yo ki nan plèn nan. M pa kwè bagay sa a ka pase pou Isca pa konnen. E Isca, si w konnen, m pa kwè w kapab aksepte pou moun ap mouri konsa paske si e te lakay ou nan Belekou, moun ap mouri ilegalman konsa, arbitrèman konsa, m panse ke w t ap pran dispozisyon. Se pa vre? Kounye a la a, men sa k pase a. Se pandan nèg yo fin fè zak lan, y ap konprann ke mesye yo te inosan. Yo pran yon kritè, yo di sa k fè yo touye nèg yo, se paske vòlè yo te ak yon wood nwa e ti jèn gason an te gen yon wood nwa tou. Yo pa menm kite ti jèn gason an fin pale, yo touye li epi yo voye l jete nan kamyon fatra. Bagay la tris anpil. Fò m di nou byen anpil moun kriye. Men, Mesye yo mouri yo mouri nèt. Men si nèg yo te bay Alamòd respè, si yo te ba l respè vre, moun yo pa t ap mouri devan baz B13 la. Sa w konnen ki reprezante, se yon kamyon gaz nèg yo t al tante pran. Tande byen wi, gen plizyè polisye ki te nan machin. Polisye yo wè aksyon an yo tire sou machin polis lan men se polisye bim ki te nan machin lan nèg yo kouri yo lage moto a ebyen nèg ki te vin vòlè kamyon gaz lan li pa lòt nèg se nèg je nèf ankò men nèg yo te sòti andedan pyè 6 nèg ki tal detounen kamyon an li pa lòt nèg se dwèt dous ak 2 lòt nèg. Pou nèg yo fè wont sèvi kòlè, yo tire 2 jenn gason sa yo ki tap pase e yo wè aksyon an ki kouri yo tire yo pou vòlè. Yo te dezame dwèt dous, kounya yo ba li zam ankò. Ebyen se misye ki kòz moun sa yo mouri paske se li ki te al detounen kamyon gaz lan. Mesye pa gen wout pa bwa, se dwèt dous ki fè aksyon an. Fòk nou pran bon jan dispozisyon ak dwèt dous. Tande, fòk nou pran bon jan dispozisyon ak dwèt dous. Paske misye ap bay anpil pwoblèm. M pral vini ak lòt dosye sou Site Solèy. Paske mwen panse ke kote m grandi an, kote m leve an, fò m batay jiska la dènyè gout de san m pa gen pwoblèm. Paske m wè leta pap ka rezoud pwoblèm nan. M pa gen pwoblèm pou blòk yo gen bandi. Men ekoute, m pa vle ke pou lè moun ap pase nan blòk yo pou yo di yo gen pwoblèm. M pa vle pou moun k ap viv nan blòk yo mesye pou n reprezante gwo danje pou moun sa yo. M ap vini pi devan ak lòt dosye. Fòk nou mete devwa nou opwòp. Donal ki nan Jakomen, mete devwa w opwòp. Tayson ki nan blòk Bwaseri nan Nelyo, mete devwa w opwòp. Matyas ki nan Boston, met devwa w opwòp. Iska nan Belekou, mete devwa w opwòp. Pa la nèg yo e tout lòt nèg sa yo ki nan plèn nan mete devwa nou o pwòp. Paske li pa evidan pou ke yon moun ap viv nan yon zòn e pi pou lè l ap gade nou pou l wè se nou menm ki veritab opresè la. La suite de l'actualité et on va revenir à Port-Bouclé. Donk nan konferans jodi an nou ta renmen sinyale a latansyon laprès an patikilye e lopinyon piblik la an jeneral, nou rann nou kont sitiyasyon dwa moun ap degrade nan peyi an e. Nou pa genyen pyès rekou nan Leta, pa gen pyès enstans ki menm tante pote solisyon avèk plizyè pwoblèm ki idantifye, plizyè pwoblèm nou sinyale. E la m ap mete aksan sou pwen sa yo, kesyon asasina, kesyon kriz politik lan, kesyon depòtasyon e ekspilsyon Ayisyen avèk lòt moun nwa an Repiblik Dominikèn k ap vini pa pil ak pa pakèt sou fwontyè an. M ap mete aksan tou sou ekspilsyon fòse k ap fèt nan sèten kan debèjeman pwovizwa nan Pòtoprens epi n ap pale sou kesyon jistis nan peyi Dayiti. Dabò sou kesyon asasina yo, nou toujou kontablize genyen ant. 5 a 9 moun pa jou ki mouri nan Pòtoprens depi janvye jiska jodi premye desanm nan. Sa vle di pandan 11 dènyè mwa yo, chak jou ki jou ou gen ant 5 a 9 moun ki asasine, omwen sa nou kontablize. Pou nou menm asasina sa yo gen ladan yo se de reglemandkont, Gen ladan yo ki sanble tèt koupe avèk de egzekisyon somè, sa vle di de moun yo voye touye oubyen yo planifye pou touye. E dènyè egzekisyon, asasina, piblik oubyen politik ki sanble yon egzekisyon, se ka Direktè Akademi Polis Nasyonal la, ke nou menm se de gwoup moun nan akademi, ni nan akademi le polis lan, ni nan lekòl polis lan, nou gen de trè bòn kolaborasyon avèk yo, donk se de moun nou konnen, donk nou panse se pa yon bagay ke nou ka mete nan ensekirite jeneralize. M ap pale de komisè divizyonè Hamilton. E la mwen k panse se yon lejète bò kote wo kòmandman lapolis lan, le fèt ke. Enstiti wo nivo yo pa an sekirite o kisa k ap pase avèk lè ajan yo pou kont yo pou leta met anpil polisye e la nou kwè s on s on neglijans de wo kòmandman m p ap pale de direktè jeneral la sèlman paske zòn akademi an li enfrekantab. Chak jou gen brakaj ladan l, chak jou gen ka asasina. Bon, jodi an pandan n ap pale la a, yo sinyale nou deja 2 ka de brakaj, menm lè yo poko sinyale nou ka asasina, men petèt avan jounen an fini, se pwobableman ap gen. Sa vle di, on akademi polis, on lekòl polis, se yon kote lapolis ye, se lakay polisye yo, se zòn depi w ladan l ou ta sipoze santi w pi an sekirite. Donk m te vle mete aksan sou sa, men sa se yon ka anblematik, gen plizyè ka kote gen de pèsonalite yo asasine gran jounen e nou kwè se de asasina politik, don ka mesye Emile Maquet ki ap dirije Maquet sa depi lontan, donk nou panse se pa yon tantativ kidnapin konsa konsa, men se yon asasina planifye. Mentenan, sitiyasyon sa a, li vin kolte avèk yon kriz politik e n anvi di moun ki aktè politik yo, sitou moun ki nan gouvèneman an, kesyon asasina, kesyon vyolans, ensekirite, li fè afè pa yo. Donk menm lè se yo menm ki plase pou te rezoud pwoblèm ensekirite, rezoud pwoblèm vyolans, men kòm gen yon eleman. nan kesyon vyolans tan ki favorize yo, sa favorize yo rete sou pouvwa, paske si pat gen vyolans, pwobableman tap gen revandikasyon pou gen eleksyon ki fèt nan peyi a. Paske yon peyi di li souveren, se sèlman atravè lè eleksyon demokratik, kote pèp ayisyen an pataje souverènte peyi a, oubyen souverènte popilè a, an 3 pouvwa ke l delege l bay 3 pouvwa Oubyen l mete de lòt moun. Donk la nou pa gen palman ki fè egzèsis souverènte a, ki vle di nou pa sanble yon peyi demokratik. Nou pa gen prezidan eli, nou pa gen minis ki nome, nou pa gen anbasadè ki nome, nou pa genyen direktè jeneral ki ratifye pa paleman. Donk son peyi k ap fonksyone andeyò nòm demokratik e konstisyonèl yo. E sa m vle di nan sa? Mwen pa vle di gouvènman an l ap alimante ensekirite, men sitiyasyon an bon pou li, li pwofite de sa e se sa k fè l pa gen pyès enterè si popilasyon an pa leve kanpe, sektè demokratik lan pa souke kò l. M ap pale sektè demokratik lan, m ap pale moun ki kwè demokrasi. M pa pale de moun ki konn ap mache joure nan radyo pou yo ka yo menm tou al fè kòb nan pouvwa a. Sektè demokratik dayè pa ka yon òganizasyon, s on tout yon konsèp. Ki tout peyi demokratik gen yon sektè ki li menm gen òganizasyon, sendika, pati politik, òganis etidyan, òganis dwa zimen, yo tout fè pati sektè demokratik. E si gouvènman li menm li pap alimante kesyon sa, pwobableman l gen moun k ap alimante alasò l li, k ap alimante pou li pou sitiyasyon an ka perenize. Pase depi lè Ariel rive sou pouvwa a, Moun ki nan koalisyon 11 septanm nan di yo pran pouvwa pou 36 mwa. Jodi a la yo gentan genyen 16, yo pral gen 17 mwa. Donk, san dout y ap tann pou yo fè yon 14 mwa ankò, yo pa vle òganize sekirite peyi a pou moun pa pale de eleksyon. Bon, nou menm nou denonse sa, paske nou menm nou panse Konstitisyon an li di klèman Ayiti s on repiblik e s on repiblik demokratik. Dezyèm eleman, gouvènman an pa montre li genyen pyès sousi pou lavi moun ni ki nan peyi a ni ki aletranje. Sa k ap pase avèk Ayisyen nan Tchiki, Ayisyen nan Chili, Ayisyen nan Brezil, nan tout Amerik Santral la k ap travèse pou al Meksik s on bagay ki atire atansyon tout kominote entènasyonal la sof le gouvèneman ayisyen e sa k ap pase an Repiblik Dominikèn kote y ap rache yon seri de elèv lekòl anndan klas lan pou yo mete minòt nan men yo, mete yo nan machin voye yo tounen, kote yo ap rache yon seri de fanm sou kabann lopital avèk sewòm nan bra yo. pou yo voye yo tounen, ki vin ba yon pwoblèm imanitè, e sa nou pa ka rele l rapatriman, paske rapatriman se yon konsèp legal ki gen tout yon pwosesis. Sa yo se de ekspilsyon fòse, vle di yo fòse moun nan kite tèritwa a san oken respè pou lè nòm pwosediral. Donk lè sa a nou kapab di. E gouvènman an, atravè konsila li genyen, atravè anbasadè li genyen an Repiblik Dominikèn, yo te dwe mete de nimewo menm a chak fwa yo arete yon gwoup ayisyen pou yo te kapab jwenn moun ki defann yo. Dominiken yo di yo deja depase pandan 4 dènyè mwa sa yo, yo depase pandan plis pase 80 mil moun ke yo mete deyò. Yo di klèman yo pa pale de rapatriman, yo di yo mete deyò. E kesyon sa a li kontrè avèk pwotokòl dakò Ayiti siyen avèk Repiblik Dominikèn le 2 desanm 1999. Li kontrè tou avèk atik le 22 Konvansyon Amerikèn dè Dwa Delòm ki di pyès depòtasyon pa gen dwa fèt an gwoup. Li kontrè avèk Konvansyon dè Nasyonzini relativ o dwadlanfan ki di nan enterè siperyè timoun yo, yo pa dwe separe yo de manman yo ak papa yo. Epi son krim ekonomik paske gon pakèt Ayisyen sou prè de 80 mil moun yo voye tounen. Moun sa yo kite byen lòt bò a, yo kite kay lòt bò a, yo kite machin lòt bò a e jeneralman yo sezi byen yo, motosiklèt, machin, kay, yo sezi byen yo, donk nou konsidere se yon krim ekonomik o rega di Pak Entènasyonal Relatif o Dwa Ekonomik, Sosyo e Kiltirèl. Epi pou fini, m t ap pale sou kesyon jistis. Kesyon jistis an Ayiti nou prèske pa kapab pale de li. Paske pou gen jistis fòk ou genyen lapolis kòm bra ame ke yo rele Auxiliaires de la Justice. Bon jodi an lapolis nan yon pant desandant. Pant desandant nan la polis gen mwens materyèl pou l travay e lapolis vin genyen plis gang pou l kontre kare. Anviwon 200 gwoup gang ki idantifye sou teritwa. Il ya 2 zan yo te di 176, nou kounye al pa sa anviwon 200. Donk, kòm lapolis pa gen anpil mwayen, gon pakèt polisye tou ki yo menm pè reprezay politik. Paske nou konnen gen de polisye kareman ki arete de bandi ou byen ki de bandi tonbe nan echanj avèk lapolis epi gouvènman an mande enspeksyon jeneral pou sanksyone yo. E dènyè an dat se yon bandi nan zòn Kanaran ki t al nan ministè enteryè pou l al resevwa televizyon pou l ka al mete pou moun gade match bò lakay li. Epi kòm lapolis t ap chèche l, li gen echanj ak lapolis, lapolis sanble estope l. E gen gwo presyon politik k ap fèt pou yo sanksyone polisye yo alèske lapolis t ap chèche misye deja. Se pou montre w kòman kontèks politik la antrave travay lapolis anplis de ka asasina yo. Yon lòt eleman nan kesyon jistis, jodi an la a pandan nou chita la a, genyen prè de 5 pakè sou 18 jiridiksyon ki pa gen komisè gouvènman k ap travay, tribinal sivil bò kot pakè sa yo, yo pa gen jij, yo pa gen jij enstriktè, sa pa fè moun anyen paske se kòmsi s on peyi ki bloke e lè on peyi bloke konsa moun yo pi enterese fè vanjans popilè ke al nan yon lajistis ki p ap mache. Men antretan, jij yo kontinye touche lajan yo, komisè yo kontinye touche lajan, yo gen kat telefòn, yo gen kat asirans, yo chak gen ant 2 ak 4 polisye k ap mache avèk yo. Donk, se kòmsi resous peyi a ap gaspiye nan men yon seri de fonksyonè ki p ap leve ni lou ni lejè, ki p ap regle anyen pou peyi a. E se nan sans sa a, nou menm nan Défenseurs Plus, nou wè anpil moun kontan pou lè sanksyon amerikèn, pou lè sanksyon kanadyèn, men nou menm nou panse, Se yon bagay ki fè tris e se yon wont pou peyi a. Se kòmsi ou ta papa pitit, pitit ou ta sanse ap fè dezòd, ou pa di anyen, gon vwazen ki vini an rigwaz ki vin kale l pou ou. Se sa k ap pase. Sa vle di lè ameriken ak kanadyen yo pran sanksyon kont plis pase yon dizèn otorite e ansyen otorite, sa ta vle di IKRÈF te dwe fèmen pòt li, ILCC te dwe fèmen pòt li, BAF te dwe fèmen pòt li. Lakou siperyè dè kont te di kontansye administratif, sa vle di yo pa p travay. Paske moun sa yo, yo te la yo menm pou fè swivi sa. On seri de moun nan pakè a, sa montre se djòb politik y ap fè, yo pa p fè djòb jistis. Men, nou menm nou pa kontan, men nou panse sa ta dwe fè enstitisyon ki la an Ayiti pou goumen kont koripsyon, yo ta dwe fè yo leve pye yo, men nou panse se yon wont nasyonal. pou chèf, ansyen chèf leta, prezidan palman, prezidan sena, ansyen prezidan sena, depi senatè an fonksyon, depite, ansyen depite, pou se gouvènman etranje k ap sanksyone yo, e lajistis pa menm di, lajistis ayisyèn, pa menm anonse l ouvon ankèt. Nan sans sa tou, nou pa ka konsidere Konsèy Siperyè Polis Nasyonal ap mache pou l ede lapolis la, pou l ede lajistis la. Paske mesye Ariel pou kont li, l gen 3 ministè nan men l. Li premye minis, kòm chèf Konsèy siperyè polis nasyonal la, e li minis enteryè an menm tan, epi l minis afè sosyal an menm tan. Donk mesye Ariel tounen yon monak. M pa vle di yon diktatè, menm diktatè yo pataje pouvwa. Donk si w pran konte konbyen pòs mesye Ariel genyen kòm endividi, 2 premye minis sa fè 1 minis afè minis afè sosyal sa fè 2 minis enteryè sa fè 3 prezidan konsèy siperyè polis nasyonal sa fè 4 e li se prezidan kòman rele konsèy mache piblik CMMP sa fè 5 epi kòm pa gen prezidan de la repiblik ebyen li ap jwe wòl prezidan sonje lè gouvènman fèk monte se. Gouvènman sa te dil kenbe minista afè sosyal la men yo mete mesye Rico ki pou fè li de bagay de fasad men an reyalite mesye Ariel te nan ministè sa deja se li kap diril e sou kòm manti al trennen mikwo bay sendika nan minista afè sosyal oubyen al pale a nenpòt ki anplwaye. Nou menm nou panse dabò mesye Ariel pa gen kalite poul nome jij Mesye Lebrun yo nome prezidan kou de kasasyon se jis pou fè lajan depanse sa pap fè la kou de kasasyon fonksyone sou 3 moun ki gen nan kou ki te dwe gen 12 moun ou nome sou 3 ou nome youn prezidan rete 2 donk la kou a pap fonksyone la kou a toujou inoperasyonèl ou byen l pa egziste paske kote ou te gen ou te dwe genyen 12 moun ou gen 3 ou kapab di ou gen yon tyè pa menm yon tyè yon ka. Dezyèm eleman, kòm mesye Ariel pa ta gen dwa nome jij, donk nou panse se yon lòt fòm pou nou fè pou nou sòti nan kriz politik, enstabilite enstitisyonèl. E fòm sa dwe mennen nou vè lè eleksyon demokratik. E se pou sa, mesye Ariel dwe pran tout mezi pou mete sekirite anndan peyi a. Men kòm li pa vle fè eleksyon, li pap met sekirite. Donk se sa konsèp la. Dezyèmman, pa rapò avèk moun ki di yo dwe sanksyone moun yo pa, bon, sanksyon sa yo, yo plis sanble yon sanksyon politik. Se pa yon tribinal Ozetazini ni yon tribinal o Kanada ki di mesye dam yo oubyen mesye yo koupab. Paske nan kesyon dwa imen gen yon bagay yo rele la prezonpsyon dinosans. Ou inosan jiskaske yon tribinal pwononse yon vèdik kont ou. Donk, ann Ayiti, kesyon sa a kapab soulve de pis dankèt atravè IKRÈF, atravè ILCC, menm atravè pakè de Pòtoprens, pakè Kwadèboukè, pakè Mibalè, Miragwàn, Tigwav e otre. Men si yo pa fè sa pou rezon politik, anben y ap antere lajistis pi fon e yo yo menm aprale alankont moun yo pretann y ap defann enterè yo. Paske si lajistis deside sou bagay la, anben. Moun ap apiye sou desizyon jistis. E kòm yo se prezime inosan, yo toujou gen dwa sivil yo, yo toujou gen dwa politik yo. Selon lalwa. Bon, popilasyon an dwe konnen jodi an lè bandi yo ap teworize l, genyen de moun nan lapolis lan ki responsab sa, gen de moun nan lajistis lan ki responsab sa tou. Sitou de komisè gouvèneman k ap lage moun pou kòb, sitou de jij enstriktè ki yo menm pa janm al travay oubyen yo pran presyon politik pou yo libere yon seri de prezime kriminèl.